218 lane depi ti nèg nwè Lafrik toutouni, pye atè, pa t konn li te tranble mond lan ak reyisi pi gwo batay kont lame fransè a. Pou te jwenn rezilta sa, yo te ini yo, mete tèt ansanm san ipokrizi. Yo te konsyan de eta yo, de defi ki anfas yo ak nesesite pou yo chanje lavi yo t ap mennen. Yo batay anpil kont kolon franse. Lit la te long anpil. Men, yo te rive bat pi gwo lame nan mond lan nan epòk sa a. Franse yo te bat ba, lame endijèn lan te pote laviktwa. E se viktwa sa a ki ta pral mennen ak libète pou tout esklav yo, endepandans pou bout tè Sendomeng lan, Ayiti te kreye. Mèsi papa Desalin ak tout zansèt yo pou liberasyon fizik sa a. Depi premye janvye 1804, papa nasyon an te redefini objektif batay la e chanje batay la nan enterè dirèk pitit li yo Batay la ta pral plis sosyal, plis byennèt, plis mantal. Li ta pral mwens yon batay zam. Konsa, Desalin te twouve li enpòtan pou verifye richès chak moun Epi separe richès yo pou chak moun jwenn ti moso richès pa l. Konsa, libète mantal ta ka gen chans blayi. 218 la, 218 tan aprè, menm batay sa a la toujou. Pèp ayisyen an nan gwo soufrans. Liberasyon mantal la poko fèt. Sa k pi rèd la, ensekirite, kidnaping, vòl, vyòl, asasina, lavi chè, move jesyon gaz anpeche pèp la respire. San nou pa gen entansyon defann blan ak etranje, sitiyasyon peyi Dayiti ap naje jounen jodi a, se pitit peyi a menm ki aksepte li e ki mete nou ladan l. Yo monte yon sistèm kote pi fò ap peze souse sa ki pi fèb, sitiyasyon ki fè yo kenbe pwòp frè yo ak sè yo nan mizè. soufrans nan yon esklavaj mantal. Se kont esklavaj mantal sa a menm fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout ap batay pou ede pèp ayisyen an sòti nan sa li ye jounen jodi a. Batay jodi a se pa pou n kouri dèyè ni blan ameriken, ni blan kanadyen, ak ni blan fransè. Batay jodi a se kont tout kolon ayisyen ki bare chimen lòt Ayiti a. Se pou sa, 8 jou avan 18 novanm 2021, fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout deside fè yon trèv pou pèmèt tout Ayisyen, Medite sou dat 18 novanb 1803, sou valè batay zansèt nou yo te mennen. E se nan kad sa a, avan 18 novanb 2021, fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye deside fè yon trèv refleksyon pou pèmèt tout Ayisyen, Medite sou dat 18 novanb lan 1803 a. E se lan kad sa a fòs revolisyonè E se lan kad sa a fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye sou tout peyi a, patikilyèman lan tout zòn li gen manm ak alye li yo, yon semèn refleksyon sou batay Vètyè a. 18 novanm 1803. Inite ak lanmou ki sòti nan san zansèt nou yo ki te fè batay sa a kontinye koule nan san pa nou e se pou sa pandan semèn refleksyon sa a n ap lanse jodi a n ap mande Leta, sektè prive a ak sosyete sivil la 9 bagay prese prese. 1. Santral Vare dwe louvri pòt li byen laj depi aprè midi a pou gaz la sòti san kè sote. 2, Apati jodi a, kamyon sitèn yo dwe vin ravitaye san kè sote, jodi an menm. 3, Chofè transpò yo mèt reprann travay jodi a menm. 4, Tout ponp yo dwe louvri ansanm depi aprè midi an pou vann gaz la ak pri li te ye anvan an. Lopital, 5 lopital, biznis, lekòl, inivèsite, anbasad yo dwe jwenn gaz achte nan ponp yo san pwoblèm depi aprè midi an. 6 tout enstitisyon leta ak prive, ka louvri pòt yo san pwoblèm apati jodi a pou kontinye travay ak koumanse reflechi sou dat 18 novanm lan. Sèt, lavi dwe retounen swadizan nòmal jan sa te ye anvan pandan fòs revolisyonè G9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout ap raple, Ke lavi chak moun konte nan peyi a. 8, Kidnaping, vyòl, vòl, asasinay dwe sispann. 9, Cha blende yo dwe fè bak al nan baz yo imedyatman, sispann tire sou katye popilè yo, kanpe sou pèsekisyon politik la. Lapolis dwe pito jwe wòl li nan lari a nan bay sekirite toupatou pou kidnapè ak kadejakè pa itilize zam pou tire nan tout zòn kamyon sitèn yo ap vin pran gaz yo. N ap fini pou n raple, semèn refleksyon sa a ki gen rapò. ak dat 18 novanb lan pral pèmèt nou jwenn opinyon 10 depatman ak dyaspora a klèman sou demisyon PM defakto Ariel Henry san kondisyon. Trèv refleksyon sa a se pou pwouve bon fwa nou, santiman lanmou pou frè ak sè nou yo nan peyi Dayiti. Nou toujou di. Sosyete a, ke se nou, fòs revolisyonè, G9 an fanmi e alye manyen youn, manyen tout, k ap bloke peyi a. Jodi a, nou se yon fòs. Nou pwouve li. Tout moun wè fòs nou. Nou tout wè Ariel Henry pa ka dirije peyi a k ap depafini. Kòm se fòs revolisyonè, G9 an fanmi e alye manyen youn, manyen tout, kèk moun di ki bloke peyi a pou l pa mache e k ap kraze li, nou pran desizyon lage l pou l mache. Trèv refleksyon sa a pou moun sa yo wè si se vre sa yo panse de nou an. Nou la, n ap pran nòt pou Ariel Henry, pandan n ap mande ak tout aktè politik, sektè prive e sitou ak laprès pou yo pran responsablite yo. Paske si Ariel Henry pa demisyone menm pwoblèm yo kontinye nap leve trèv la e se pral dènye manch batay kont li an. Lè sa a pèsonn pap ka repwoche nou anyen ankò. Batay politik ame fèt nan tout peyi nan mond lan pou defann dwa w. Tousen te kòmanse l. Desalin kontinye. ak Pétion, Christophe, Capois ak lòt yo. E se gras ak sa Ayiti egziste fizikman. Donk, n ap kontinye chèche liberasyon mantal la. Lòt Ayiti a, lòt Ayiti a ou lanmò. Viv fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, viv Ayiti! Jimmy Chérizier, Pòtpawòl fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout.